Gen 3 rejyon nan lemonn kote gouvènman yo mete yo dakò pou kreye yon estestisyon entènasyonal pou siveye ak pwoteje dwa moun. Sistèm Ante-Ameriken pou Pwoteksyon Dwa Moun, Òganizasyon Eta Ameriken yo kreye a se yonn nan estitisyon sa yo. Aktivite Sistèm Enterè Ameriken an mennen kapab yon gwo zouti pou fè vanse sansibilasyon pou pwoblèm dwa moun nan rejyon an, bay viktim yo posibilite fè tande vwa yo, epi pote chanjman ki nesesè nan sa a. Sistèm nan genyen 2 branch ladan l, Komisyon Ente-Ameriken sou Dwa Moun ak Tribinal Ente-Ameriken Dwa Moun. Yo chak gen domè aktivite pa yo. Komisyon an veye sou kondisyon dwa moun nan tout 35 peyi endepandan ki nan Amerik la. Li rezèvwa tout plan. Petisyon an langay sistèm nan, pa gade si yon gouvènman an vyole dwa moun ouswa yon gwoup moun. Li chache wè kijan gouvènman an dwe repare domaj la epi pran dispozisyon pou yon ka kon sa pa repete pi devan. Sèt komisyone a yo vizite peyi ki nan rejyon an. Yo òganize chita tande. sou pwoblèm ki konsène peyi sa yo, epi yo pibliye rapò sou kondisyon dwa moun nan rejyon an. Rapò te la pou ede Komisyon an maton fason l ap manyen kesyon ki gen anpil enpòtans yo, tankou dwa espesyal kominote yo oswa gwoup moun. Bò kote pa li, Tribinal la fè sòti jijman pou tout plan ki depose kont Leta nan peyi ki fè jiridiksyon li. Menm tribinal la antre an aksyon sèlman lè komisyon an pa rive rezoud ka li mennen. Gen 20 peyi ki aksepte otirite tribinal la. Tribinal la ak komisyon an, yo tou lè 2 ka pa mande yon gouvènman pran la menm dispozisyon ki nesesè pou anpeche domaj grav rive yon moun ouswa yon kominote ki an danje. Nan kad yo plen yo resevwa. Aksyon sa a yo rele mezi pwovizwa ouswa mezi pwoteksyon. Sistèm antèyè meriken an pa la pou ranplase tribinal ki andedan peyi yo ouswa pou bay yon dezyèm desizyon apre jij lokal yo. Depi jijman an ante a, respekte dwa fondalnatal toulède pati yo. Moun ki rapòte plan yo dwe an jeneral eseye itilize chemen lalwa nòmal pou pwòp peyi yo anvan pou chache rezoud yon pwoblèm, Komisyon an ak tribinal la kapab deside si yon moun koupab ouswa inosan nan itilizasyon sistèm petisyon an, nan mande pou yon odisyon devan Komisyon an, nan rankontre oubyen bay rapòte enfòmasyon epi itilizasyon rapò Komisyon an pou edike piblik la. Defanse dwa moun kapab fè plis sansibilizasyon sou pwoblèm dwa moun nan epi mete plis presyon sou Leta pou fè li aji. Nòmalman, kolaborasyon ak sistèm anti-Ameriken an dwe antre nan yon gran estraji defans. Li dwe makonnen ak efò k ap fè sou plas yo, veye fason bagay yo òganize a krèk, negosye ak gouvènman, epi fè kominote viktim nan konnen rezilta demach yo.